Anviwon yon semèn depi 40 sòlda fransè enstale aparèy yo nan Grand Plas, premyè seksyon kominal Kavayon, nan lide pou fè bon jan dlo potab bay moun yo, aprè pasaj tranbleman de tè samdi 14 out la sou vil Okay. Aprè chita pale ki te genyen ant kolonèl Avenel ki se chèf 40 sòlda fransè sa yo ak reprezantan DINEPA ki genyen nan vil Okay, yo antann yo pou desèvi popilasyon Kavayon an ak tout moun ki nan vil Okay, san konte lòt zòn ki anviwone l yo, pou ba yo bon jan sèvis, nan bon jan nòm, disiplin, pandan y ap respekte dinite moun sa yo, malgre yo sinistre. N ap raple, sòlda franse sa yo te debake abò yon bato de gè nèlandè, sou youn nan waf ki toupre gad kot nan vil Okay, jou ki te lendi 23 out 2021 an. Nan moman n ap pale a, Sòlda sa yo kòmanse distribiye bon jan dlo potab nan Kavayon, nan Okay ak anpil lòt zòn ankò. N ap sinyale, avan menm yo te kòmanse fè distribisyon dlo sa yo, responsab DINEPA nan vil Okay te fè yon ti pase pou founi je gade epi teste dlo sa pou wè èske tout paramèt yo respekte, èske dlo sa pa reprezante yon danje pou moun k ap bwè li yo. Men sitwayen sa, kiyès li ye? Kisa l vin fè? Mwen menm pèsonèlman m se direktè rejyonal pou DINEPA. M te vin la an pèsòn, vin verifye kalite dlo ke sapè ponpye fransè yo la ap prepare pou nou avan yo distribye l bay popilasyon an. Toudabò, m vle remèsye kanmenm Lafrans, m vle remèsye sapè ponpye yo ki panse a ede nou nan moman difisil sa a ke n ap travèse la, swit a tranbleman de tè ke nou sot konnen an la a. Donk, sapè ponpye yo, yo itilize dlo rivyè Kavayon an, ki se yon dlo brit, Epi yo gen yon sistèm de tretman ke yo enstale, se yon sistèm de tretman dènye kri, ok, ki trè modèn, kote yo fè de filtrasyon sou manbràn, ok, e nou sot verifye la a tout paramèt ki mezire yo, nou wè ke paramèt yo respekte nòm yo. Daprè ou menm dlo sa pa reprezante okenn menas pou. Daprè analiz ki fèt, daprè rezilta analiz ke m wè a, dlo sa li pa prezante okenn danje pou popilasyon, m panse popilasyon an kapab konsome l. san pwoblèm. Ou sot wè la, a la sòti, nou sot mezire klò rezidyèl nan dlo a. Donk, prezans klò rezidyèl la vle di ke dlo sa a, li pa genyen kolifòm ki ta kapab pwovoke, fè moun nan ke l gen de maladi dyareyik. Ok? Donk, m panse ke popilasyon l kapab konsome dlo sa a san pwoblèm. Genyen yon ansanm de paramèt ki mezire, kòm tibidite, kòm de paramèt kòm nitrat, nitrit. Anfèt, se de paramèt ki danjre pou konsomasyon imèn nan. Yo mezire yo e yo tout respekte nòm yo. E alasòti, dlo ki trete a, nou wè se yon dlo ki potab, ki respekte nòm yo. Donk, popilasyon an, nou menm, nou panse ke l kapab konsome l san pwoblèm. E n ap toujou pase, nou menm, regilyèman, vin kontwole, vin fè kontwòl de kalite sa a pou n kapab rasire popilasyon an e rasire nou ke dlo ki pwodui a e k pral distribye a se yon dlo ki respekte nòm yo. E kote yo ye nan Kavayon? Èske ki se Dinepa ki te vin mete yo la oubyen yo menm ki te chwazi vin la? Non, se nou te gen yon ansanm de patenè ke nou reyini avè yo, ok, donk avan yo te vin la nou te vizite yon pakèt kote avè yo pou n te wè ki kote ki plis apwopriye pa rapò avèk tout enstalasyon ke yo genyen. W ap wè ke se de sòlda, yo vin la yo bezwen anpil espas pou yo kapab enstale tout materyèl yo. Donk yo tou mete kan yo la. Donk e yo kap siveye ekipman yo, yo tou dòmi la. Donk zòn sa a ke nou jwenn ansanm avè yo a se yon zòn ki te plis apwopriye. Ok, donk nou te vizite lòt kote Kavayon, nou te vizite sou Kanperen, nou te vizite sou Lilè, men zòn yo te yon ti jan twò piti pou enstalasyon ke yo genyen an. Donk se la ki te apwopriye e se la yo menm yo te deside rete. Donk nou menm nou ba yo akonpayman kil fo e yo la yap pwodui dlo pou popilasyon an. Ki zòn nou sible pou fè distribisyon dlo sa yo? Bon se avèk enstalasyon sa yo n ap distribiye dlo sou Kavayon, nou pral distribiye dlo sou Aken, sou Sen Lwi di Sid, ok se komin sa yo ke n sible avèk pwodiksyon sa paske la yo kanmenm pwodwi anpil dlo pou alimante komin tout komin sa yo ke n sot di a la gen de kamyon sitèn k ap vini. Donk se anplis de moun nan zòn nan k ap kapab itilize dlo sa, enben n pral mete dlo sa yo nan kamyon sitèn tou pou n al distribiye nan lòt komin sa yo. Distribisyon èske se DINEPA k ap fè l oubyen blan sa yo k ap fè l? Se DINEPA k ap fè distribisyon an. Blan yo pa gen kamyon sitèn, donk se kamyon sitèn ke DINEPA pral voye pou li menm rekipere dlo sa e al distribiye l nan zòn kote yo dwe distribiye l. Gen yon seri de zòn nou remake ki pa tèlman aksesib pou moun yo, èske n ap mete sachè dlo nan sachè pou n al distribiye? distribiye nan zòn sa yo. Vwala donk sapè ponpye a yo tou vini avèk de materyèl ak pou tou fè tou mete dlo an sachè donk yo menm yo gen kapasite pou yo tou fèl paske gen de kote kamyon yo pap ka rive men kòm yo gen kapasite pou yo mete dlo an sachè donk yo pral mete yo an sachè epi lè sa yo menm yap kapab distribiyel bon nap ap nap itilize kanmenm otorite lokal yo de asosyasyon ki gen nan zòn yo pou ka vin pran dlo sa e fè yo rive nan. Euh, tout est en phase. Euh, on a ensemble consulté les analyses. Euh, l'analyse bactériologique a également été faite et puis bah, nous sommes tombés d'accord ensemble et en partenariat complet pour pouvoir d'ores et déjà, et là ça va se faire dans quelques secondes, commencer à délivrer de l'eau, bien sûr potable, à l'ensemble des Haïtiens. Bah, ça n'a été euh, ni facile ni compliqué. Euh, il nous fallait juste du temps parce qu'il euh, faut une certaine, un certain temps de travail pour mettre en place le, le camp que nous avons mis en place, déployer nos machines, les régler et mettre tout le process en place. Donc ça nous a pris au final trois journées. Donc c'est bien, c'est rapide. Et puis nous sommes très heureux ce soir forcément de pouvoir délivrer de l'eau à l'ensemble des gens qui en ont besoin. Aprè tout tès responsab DINEPA yo te fin fè sou dlo blan fransè yo te fin fè, nan moman n ap pale a, kamyon ap bwote dlo mache distribiye nan tout kwen nan Kavayon ak vil Okay ak anpil lòt zòn ki anviwone l yo. Sou tout wout la, nou remake kamyon ki kanpe, k ap bay moun dlo, moun ap sòti nan divès orizon avèk bokit yo nan men yo, galon yo nan men yo, vin pran dlo. Sa pa anpeche yo plenyen, di yo pa bezwen dlo, se grangou yo grangou. Madam, mesye, n ap kite n avèk ti videyo sa.